Konprann atak sa, èske ou pran envitasyon an kòm yon pèsekisyon politik? Li pa nòmal ditou, envitasyon pa dwe fèt de CPJ, envitasyon pa dwe fèt de CPJ, ou tou oryante lanmò a Jan Batis la, ou tou di sa asasin nan yè la, rele 2 moun, 2 jounalis ki se direktè dopinyon, ki gen le dwa, ki gen le pouvwa pou oryante la popilasyon, ki pou di yo Ki chemen pou yo pran, ki di yo kisa pou yo regle reyèlman nan lari a. Epi jodi a la se alimantasyon sa nou ba yo pwosedir li pa bon menm de fason jiridik pwosè sa sipoze kraze e rekòmanse. De ce fait banm bay Jacques Lafontant ti leson sa ankò. Koz sa se pa Jacques Lafontant ki te dwe mare l paske yo te deja gon te deja gon alterkasyon presedant ant Louko Desir e Jacques Lafontant. Li te dwe fè apèl a sibtiti komisè gouvènman. Se sibtiti a ki te dwe abòde koz la poutèt pou konfli a pat gen koulè pèsonèl nèg yo se aktivite politik yap regle se pa louko dezi jounen jodi a fòs la atè a se louko ke liye m di jak lafontant mèsi tou paske li pote li pote limyè pou popilasyon ayisyèn nan li pote konpreyansyon pou la popilasyon ayisyèn nou vle di gouvènman sa nèg ki anplas yo yo pa vle chanjman. li bay des enfo o mwen sak pase a te rive se pa sèl sa tijan te bay nan pran egzanp tijan te pale de anel belizaire yo te di tap pilip pilip e si sa pat rivel li pat pale de magali e pèp la atansyon èske n pa tande magali te fwape men se ansanm de mesaj tijan bay e nou rekonèt tijan nan kilti nou ayisyen ke ginen nou li pale de vrè de bon bagay epi jounen jodi a nou wè se de mesye sa yo pwovoke n pa konn poukisa E nap mande ke mesye sa yo kap konvoke moun sa yo, si nou menm pèp la, pitit geto a, ta vle konvoke moun sa yo, e la jistis kisa yo tap fè, tèlman yap fè nou mal, yap fè nou abi, paske sou rejim moun sa yo, nou menm jounalis ke nou viktim, nou gen jounalis ki mouri anndan komisarya a, nou gen pitit geto a kap mouri pou pakèt bagay, nou menm nap mande jistis pou pwòp tèt pa nou, pandan moun sa yo pa dwat, epi yap jije moun ke dwat, e nap mande jistis nou paske nou la, tout etan yo pa fè nou fon soti deyò. Nèg nou konnen an nou menm nou pap deplase devan dcpj. Avoka. Jay Cesar jodi an ki se 8 novanm pou l vin reponn kestyon dcpj nan kad asasina mesye Eric Jean Baptiste ke nou mande jistis pou li. Men nou konnen ke Esaïe Cesar pa gen anyen pou l wè nan istwa sa. Se revelasyon ke Ti Jean ki se yon lwa ki danse nan tèt Esaïe te fè. e malerezman mesye yo pat pran de dispozisyon pou sa pat rive paske ou konn lwa gen 4 je e zay gen 2 je e nou menm kòm avoka mwen mèt Caleb Jean Baptiste epi tout avoka yo mwen la e nou pral dcpj nan bak biwo dè zafè kriminèl pou nou asiste kliyan nou ki se Esaïe César. Mèt Caleb ou panse pandan si lwa ta vin nan tèt Esaïe ou panse yap ka pa lalwa? Bon de tout fason. Nou di madi nou pa konnen nou di a madi se jou ti jan e m panse ke si lwa a vle vini lap vini jodi madi nap gade pou n wè dakò mèsi. Odisyon an ap kontinye toujou. Menm sa nou te tande yo. Li poko fini, m oblije kouri rantre, m gen kèlke dokiman m ap pran la. Silvouplè, yo poko fini, fòk m al asiste yo poko toujou. Petèt yon lòt moman. Fè pèp la fò rete tann. e di an di ke sitwayen ki t ap pwoteste yo fè bak, enben se konsa sitiyasyon an li menm li prezante devan dcpj.